Lèw vle yon bagay nan lavi se travay ou travay pou li pa gen rekonpans san travay si w wè sakrifis ayisyen devan imigrasyon mesye Monchè si chak moun sa yo te gen 2 pou 100 sakrifis konsa nan yo pou peyi dayiti m pa kache di w peyi dayiti sove deja. Frè e sè byen eme m pral montre w yon aksyon ki pase devan imigrasyon lalu a ou mèt rete la. Gwo malè pandje sou tèt jounalis radyo mega yo. Frèzesè byeneme, jounalis radyo a an difikilte. Gwo menas lanmò pandje sou tèt yo. Yo menm leve jwenn nòt plake nan mi radyo a, ebyen yo fè gwo menas lanmò sou yo si yo pa fèmen bouch yo, ebyen sa yo wè pou yo Antoine Gonmie poko wèl. Ou pral tande Guerrier Henry ki pral bay detay pèp ayisyen sou nòt sa. Map fè ou konnen yè, jounalis Louko Desir, Esaü Cesar ansanm avèk Guerrier pat reponn envitasyon komisè gouvènman Jacques Lafontant. Kisa k pase? Ou pral jwenn detay. M ap fè ou konnen tou, lè yon Charles ebyen nan OEA frè e sè byeneme mande pou manb OEA yo degaje yo prese prese pou voye yon twoup militè nan peyi Dayiti puiske sitiyasyon an difisil. Nou pral ba ou detay, rale chèz ou chita Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew e mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne e mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa sou fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi paw fouco. Nou te gen chans prezante w yon devinèt ayè e devinèt sa se gade imaj sa w ap wè yon ekip elefan men pami elefan yo gen yon tig mèsi a chak fanatik ki te kòmante men ki kote tig la parase gade imaj sa wala an nou pati krik krak pou nouvo kont nou genyen gade imaj sa pèp ayisyen. Gade l byen. Ou se yon garson, pa vre? Wout la di w li nan wout, l ap vini. Ki sa w wè ki nan chanm nan k ta sipoze retire rapid? Wout la di w li nan wout, l ap vini. Ou s on garson. Ki sa w wè k nan chanm nan k ta sipoze retire? rapid rapid. Map gade si gen jeni anba live la, map tann repons nou nan kòmantè la. Pa genyen peyi san sakrifis, pa gen peyi san travay. Ou pa ka chita sou wozèt ou wap tann sekirite. Ou pa ka chita sou chèz ou kouche sou kabann ou epi kisa wap fè, wap tann manje. Sa pa fèt. Se ou k leve wal travay. Frèz e sè byeneme gade imaj sa ansanm avèm. Sa a se devan imigrasyon la ri. Byen ta nan nwit, men kòman ayisyen ranje yo. Yo ap dòmi la silvouplè, yo pa pè ensekirite, no kidnapin. Kisa yo ap fè, yo ap batay pou yo kapab fè yon paspò pou yo lage pye yo, pou yo kite peyi a. Èske w wè yon modèl sakrifis? Èske w wè kòman yo ap travay san kanpe jis pou yo kapab jwenn paspò yo pou yo kite peyi lanfè sa a? Hum! Donk, mwen vle fè ou konprann atravè de imaj sa a, si nou te fè omwen twa pousan sakrifis pou Ayiti konsa, peyi a pa t ap nan eta sa. Ou kapab wè lè w bezwen paspò a, Se pa chita ou chita ou di leta banm paspò. Se pa chita ou chita ou di blan banm paspò. Ou pa bay pyès moun responsab. Ou degaje ou fè sakrifis. Ou peye raketè. Pou fè ki sa? Pou chèche ebyen ekstrè dachiv ou pou paske gon seri de ak de nesans ou genyen yo pat janm anrejistre. Ou batay pou gen ekstrè dachiv la. Lè w fin gen ekstrè dachiv la ou batay pou fè matrikil. Menm si w pap travay yo mande w mil goud pou li ou degaje w ou fè l paske ou gen nesesite ou bezwen l paske ou gon misyon ou paka rate. E lè ke w fin gen matrikil la pèp ayisyen tenb paspò a byen chè le ou la fason ou mare yon ou leve yon wòch ou met sou kè w ou bwè ti dlo sèl ou pa manje jan ke w ta sipoze manje gaz preske tchwe ou Sa w fè ou sanble kòb la pou w achte tenb paspò a. E lè w fin achte tenb paspò a mizè ou poko fini non, kalamite w poko fini. Kounye a se al kanpe devan imigrasyon pou w fè paspò sa a. E pou fè l, fò dòmi ta, fò leve bonè. E frèzesè byeneme, nou kapab wè. Ebyen nou kapab pran menm egzanp sa, pou mete sekirite nan peyi w, fò dòmi ta, fò leve bonè, fò fè sakrifis. Peyi sila a jounen jodi a nou tout ap fè paspò n ap batay pou n wè kòman nou te kapab ale kote dlo a koule pi fre, ebyen se sakrifis yo fè. Dirijan yo se dòmi yo pa dòmi. Men sak fè lakay nou, nou pa ka fè l konsa. Chak sitwayen nan peyi sila a, se responsabilite yo yo pran anvè peyi yo. Men sak fè pa bò isit nou pa ka pran responsabilite n anvè peyi pa nou? Souvan frèzesè byeneme, menm nan yon fim w ap gade, w ap tande kòman dirijan yo ap travay pou lavni. Yo ap travay pou pitit a pitit yo. Yo ap travay pou yon Lèzetazini nan senkantan, pou yon Kanada nan senkantan. Men nou menm pa bor isit, pou ki sa nou travay? Pou yo monte yon plan sekirite nan peyi yo pa dòmi. Pou yo mete lajistis kanpe yo pa dòmi. Anpil sakrifis fèt. Anpil chita pale fèt. Anpil deba fèt. Men tou sa yo ap fèl se pou kisa se pou chak sitwayen kapab dòmi alèz. Se pou yo prezante w peyi pa yo a tankou ebyen paradi sur tè. E medam matmwazèl e mesye jounen jodi a se tris se grav lè w ap gade yon seri de moun ki di w yo se kretyen nous irons au ciel yo pa gen anyen y ap fè nan peyi dayiti. Men de sakrifis yo ap fè pou yo ale kibò kay tonton sam m confuse nan levanjil la e map klè ansanm avèk nou pèp ayisyen mwen tap li nan konstitisyon ke desalin te fè a nan konstitisyon 1805 lan desalin ap esplike ke ou pa gen dwa fè yon timoun mete sou latè pou ke ou se paran ou pa kite anyen pou timoun nan. Ou pa gen dwa fon pitit lage sou latè pou pa fon anyen kite pou timoun nan. Donk jounen jodi a pèp ayisyen ou kapab wè gon seri de moun ki just pran plezi ponn pitit mete sou latè. E medam matmwazèl e mesye menm nan la bib li di klè onore manman ou ak papa ou. Jou w yo ap long sou latè. Ou ap viv pou yon bèl bout tan sou latè. Depi w onore manman w ak papa w. E youn nan bagay ki fè w wè jounen jodi a nou twouve nan yon sitiyasyon sa a, se paske nou pa onore zansèt nou yo. Gen peyi sou latè ki pa menm nan dosye Jezi ansanm avèk Bondye. Men yo respekte nòm yo. Yo respekte zansèt yo. Yo respekte tout sa ki ekri yo. Se sa k fè w wè, jounen jodi a nou kapab ap pete kouri n ale lakay yo. Paske gen lapè lakay yo. E youn nan bagay ki mete nou nan sitiyasyon sa a, se paske nou touye Desalin. Jounen jodi a, sa k rete pou Ayisyen ta di, Bondye silvouplè, poukisa ou bay Dominiken an yon pi bon peyi? Poukisa ou bay Ameriken an yon bon peyi? Men, nou son bon pèp, poukisa se nan vye peyi sa ou lage nou? Èske ou konprann sa m ap di ou la pèp Ayisyen? Sa ki mete nou nan sa n ap viv jounen jodi a, se paske nou pa respekte moun ki te fè sakrifis pou nou. Labib di l klè, Onore manman w ak papa w. Men nou menm, èske nou onore Desalin? Medam, matmwazèl e mesye, apre Lèzetazini fin pran lendepandans, Desalin di kèt, Ebyen dezyèm peyi ki pou pran lendepandans nan amerik la l rele ayiti. Gade gwosè lèzetazini damerik tande m byen. Gade gwosè lèzetazini damerik epi gade yon ti peyi ti ayiti desalin pral pouse f dèyè l. E se lendepandans peyi dayiti ki pral mete fen ansanm avèk sa ki rele esklavaj la pèp ayisyen. Desalin bon ti moun piti. Sa nou fè Desalin li pa merite sa non. E se madichon sa a k ap swiv nou jiska prezan. E si nou pa fè sakrifis pou ke nou remete peyi sa sou ray, m pa kache di ou nou son pèp ki sou wout pou disparèt. Lè Desalin fin pran desizyon li di ebyen dezyèm peyi nan blòk sa a se Ayiti pou l ye. Lèzetazini fristre. Lèzetazini tranble. E lè n fin pran lendepandans ou kapab wè ki kantite tan yo pran avan yo rekonèt nou endepandan paske s on bagay yo pa ka aksepte. E apre lendepandans pèp ayisyen fòk ke nou konprann pou endepandans lan te pran tou se pat mens a fè. Y a des sakrifis. Gen des espri ki mache ansanm avèk papa nasyon an. Gon pakèt seremoni ki te fèt pèp ayisyen. E kòm rekonpans kisa nou fè? Nou asasinen Desalin. Lè nou fin asasine Desalin, kadav Desalin mouch twalèt sou li, solèy flanbe l. Sèl grenn moun ki te kriye nan jounen an, e l rele defile. Nou pase nenpòt senkant lane. Nou pa site non moun konsa nap eseye disparèt li nan listwa. Madichon gen pou swiv nou pèp ayisyen, m pa konn ki kote la mennen nou. Paske lè w fin touye yon moun ki pèmèt ou lib, ou krache sou kadav li, solèy poupou sou li, hay se pa yon ti koze piti non. Imajine w papa w ki fè w Li leve ou. Li mete w lekòl. Li peye inivèsite pou ou. Li ba w manje maten, midi, swa. Li pran swen ou. Epi kòm rekonpans, akoz papa sa a mete prensip nan lavi w, ou asasine l. E lè w fin asasine papa w, ou lage l nan lari a, chen pase, gade nou l manje epi s on moun, se vwazinaj jeronje ki pran rès la yo al antere pou ou epi w rete w ap banbile. Monchè ou gon madichon dèyè w jiska la twazyèm, katriyèm, senkyèm, ventyèm jenerasyon k ap swiv ou. Paske papa pèp ayisyen s on sous de benediksyon. E menm nan labib ou kapab wè Izarak, ki sa k te pase ant Jakòb ansanm avèk Ezayi. Pou yon kesyon de benediksyon pèp ayisyen. Ezayi pi gran, se li menm ki gen pou resevwa benediksyon papa a. Men l te chasè. Pou resevwa benediksyon an, gen yon jibye pou w al chèche pou tiye pou prepare pou pote bay papa a. Ezayi te plen plim sou li. Ebyen ki sa manman pral fè? Manman pral tande konvèsasyon papa ansanm avèk pitit la, kòm etandone yo chak te renmen yon pitit. Ebyen manman an pral fon jan l touye mouton pran plim nan pa mare sou Jakòb pou l al prezante devan papa paske l te avèg. Benediksyon se pon ti koze ki piti. Benediksyon papa se pon ti koze ki piti. Eske avan Desalin mouri li te gentan pwononse benediksyon l sou pèp ayisyen an? Non, nou pa t ba li chans sa. E apre asasina Desalin plis pase senkantan nou pa ka site non l. Eske te gen yon tribinal nou te mete kanpe pou arete tout asasen ki te touye Dessalines? Non, nou kontinye ap flannen nan savann nan konsa. Ebyen jounen jodi a sa k pase? Nou san rasin, nou san direksyon, nou san limyè, n ap pete kouri. Tout kote n rive, yo ap chase nou, yo ap imilye nou. Fò n konprann ki sa nou te fè e se sa n fè n ap peye jounen jodi a. E dènye kou k pou touye koukou a pèp ayisyen. Se 7 jiyè 2021 nou asasine yon lòt prezidan ankò. Jiskaprezan ki sa k fèt? Nan ki nivo dosye ankèt la ye? Anpil moun mouri nan peyi Dayiti nan move kondisyon. Eske yo jwenn jistis? Non sa pa janm fèt. Donk tout san sa yo ki koule pèp ayisyen, lajistis pa janm pini moun ki fè krim nan. Ebyen se toutotan w ap gen yon sosyete ki degenngole w ap gen yon pèp ki sou wout pou disparèt. Nou klè sou sa. Pa gen deba sou sa. Si w pa renmen tèt ou, pa gen moun k ap renmen ou. Gen peyi ki pa menm rekonèt sa ki rele labib. Men, yo chita sou de lwa pèp ayisyen. Yo di sa ebyen ou pap ka fè sa nan peyi a. Sa se konstitisyon ou sipoze respekte l. Tout moun mache anba l ebyen sa ki pase peyi a stab peyi a nòmal. Lapli tonbe nan peyi sa solèy leve sou li eske yo pa pitit Bondye? Wi ou se pitit Bondye. Nou tout rete nap tann on mirak pou ayiti nou tout rete nap tann on benediksyon pou ayiti nou tout rete nap di oh wi ayiti modi nap priye pou ke bondye vese benediksyon l sou ayiti se nou k gen madichon men peyi dayiti pa gen madichon E si n pa t gen madichon, nou pa t ap pete kouri konsa. Si n pa t gen madichon, peyi a pa t ap rive nan yon eta parèy, yon kriz miltidimansyonèl k ap manje, k ap wonje tout fyèl peyi a. Si n pa t gen madichon, bagay la pa t ap rive la a. Antouka, frè e sè byenneme m vle yo konprann, Okenn sakrifis pa twò gran non pou peyi Dayiti. Yon ti kal konsyans, yon ti kal sakrifis pou n travay pou nou jwenn sa n bezwen. Respekte sa n ekri, respekte konstitisyon an, respekte lèzotorite, travay ansanm avèk lapolis epi n ap wè rezilta. Si nou kouche n ap dòmi. Nou mèt tann gon moun k ap reflechi pou nou. Travayè a kouche l ap dòmi, bòs l ap reflechi pou li. Pandan w kouche, w ap fè nevèdtan, dizèdtan nan kabann, gon moun k ap reflechi pou ou. Gon moun ki gentan gon plan pou ou, li gentan wè kòman l pral souse w, kòman l pral fin avè w. paske lavi rezève anpil anpil sipriz pou moun ki travay. Ou kouche w ap dòmi epi lòt peyi a li menm l ap prepare l, l ap met sekirite lakay li paske l konnen gon bon maten bagay la gen pou dejenere nan men w, se li ou pral rele. e pandan ou pral rele l la, w ap bliye sou gon pakèt, on pakèt richès. Epi pandan yo menm yo vini y ap vin mete sekirite pou ou, epi y ap tou pwofite retire sa k lakay la, lakay ou an yo ap fin ansanm avè ou. Se mèt kò ki veye kò. Donk, mes chers compatriotes, m konseye nou, pran responsabilite nou. Medam, matmwazèl e mesye jan ke m te anonse w, gwo malè pandje sou tèt jounalis Radyo Mega. Ebyen yè swa, jounalis Guerrier t ap bay divès detay sou yon lèt yo jwenn plake nan mi radyo a ki fè yo gwo menas lanmò. Frè e sè byeneme, yo vize touye tout moun k ap travay nan radyo a si yo pa kontwole bouch yo. Pou plis detay, ann tande Guerrier ki t ap li. Radyo Mega ak tout pèsonèl li nan yon sitiyasyon k ekstrèmeman difisil. N ap reprann, nèg yo mete 2 trak, yo vin kole l menm nan pòt stasyon de radyo a. Malè avèti pa touye kokobe. N ap avize, kòmanse depi nan direksyon radyo a, fini sou ti anplwaye yo, se pou jounalis radyo yo kontwole sa y ap di nan mikwo. Samuel, Jonathan, Marcel, e Rodrigue, Christian ak lòt yo, atansyon, atansyon, atansyon. Men avètisman 2 nèg vini nan espas la nan radyo a, y afiche pou yo kapab menase nou. E n ap di, Direksyon Jeneral Radyo a pran menas sa yo trèzoserye. Men, Lè sa fin afiche, nou te panse Kiba la senp, non li pa senp. Kounya, se de apèl telefonik ki kòmanse vin jwenn de moun nan radyo a e menm pwopriyetè stasyon radyo a. Nou pa de èske nou deranje Ariel e akolit li yo? Non. Gen yon bagay ki di w, à la guerre comme à la guerre. Nou pap bese lè bra. E dayè mwen menm pèsonèlman mwen te di l depi nan finisman ane a pi gwo mal ki ka rive peyi a se kite pouvwa Ariel la la toujou. Ekskize. Pi gwo mal ke n ka fè peyi a. Mwen konnen de moun. ke m te konn gen de relasyon avè yo, oubyen m toujou gen de lyen avè yo k'anndan pouvwa. Mesye banm di nou yon ti bagay, n'ap fè kòb anndan pouvwa. E jan m te di l yè la, m pral kòmanse di moun ki gen koneksyon a pouvwa k pa anndan l e k'ap fè gwo lajan. Animal nan mal, li nan mal nèt. E sonje m toujou di nou, si gon pwoblèm ke m rezoud deja, se pwoblèm mouri a. Je reprends, si gon pwoblèm ke m rezoud deja, se pwoblèm mouri a. M ap mouri kanmenm. Jodi a, Demen, dan dizan, dan senkantan, dan santan, dan dezan, dan twazan, m ap mouri. E, m al pi lwen, sa pa menm depann de mwen. Li pa depann de mwen. Sa vle di ke pèsonn moun pa bezwen ni ap fè de menas, ni ap bay presyon kòmkwa pou yo retire lavi nou. Se pa respekte moun sa pou pouvwa fè nou sa. Kite m di nou, e se efò sa jisteman m ap mande chak grenn moun pou yo fè, sitou moun k ap koute emisyon sa la. Gon efò pou w fè nan vi w. Mwen erezman m te ka di mwen manke viktim. A eskize e. Mwen manke viktim deja. Nan petèt pa genyen pa pran tan Pou reflechi pou konnen ki moun ki kiyès. E anpil fwa nou konn twonpe nou de moun. Sa te manke rive m an 2015. Mwen toujou dil se wè nou wè moun yo nou pa konnen moun yo. On rekonè labre a travè se fwi. Wap konn moun nan se nan aksyon ke moun nan ap poze. Men ou pa menm gen enterè pou voye monte sou on moun tandike ou pa janm konnen ki aksyon moun nan poze. Anvan m vin nan pouvwa a, sou yon bagay grav ke pouvwa a fè la yè, e ke malerezman sosyete a rete li pa janm di anyen, m ap vin sou sa. Mwen gade de kòmantè moun ap fè sou Facebook. Moun lan gen dwa kanpe l di w, Wi Guerrier Henry se yon chèf gang. Guerrier Henry nan gang. Men, Ou pa janm konn Guerrier Henry. Ou sèlman tande Guerrier Henry k ap pale nan mikwo. Men, sou ki baz ou di entèl se nan gang paske ou tande gon moun ki di l? Tankou mwen menm, e m te di l yè, je ne peux pas oser dire que Ni Zokiki Vitelòm site non l, ni Andre Michèl Vitelòm site non l, ni Janchal Moyiz Vitelòm site non l, ni Rika Pyè oubyen Chilè Lwidò, mwen pa ka oze di ke moun sa yo nan gang, m pa ka di sa. Paske m pa gen prèv nan men m pou m di ke yo se chèf gang. Eske m ka di Barbecue se yon chèf de gang? Wi. Li gen yon twoup ansanm avèk li, de gwoup ame. Eske m ka di Vitelòm se chèf de gang? Wi. Li gen yon twoup, yon gwoup moun k avè l ki ame. Eske m ka di Lanmò 100 jou se yon chèf de gang? Wi. Li gon group moun se vizib mwen wèl. Eskem ka di Andre Michel gen lien avek gang? Non. Je ne peux pas oser dire ça. Eskem ka di Schiller Louidor se moun Vitelom? Wi. Vitelom dil. Selon Vitelom wi, je confirme. a travè lè deklarasyon fèt pa Vitelòm, wè, ekskize m jan lèv lemo konfime, a travè lè deklarasyon de Vitelòm, li di men ki moun ki moun mwen. Men kounye a, kòm li site de non moun, m ka toujou ap chache kestyone ki lyen moun sa yo genyen. Men èske m di yo nan gang? Tout moun ki di entèl nan gang, ke w pwouve l. Mwen menm ban m klè avèk nou nan yon ti bagay ke m toujou di moun yo, Je suis à même pou m kapab enfòme moun sou mwen. M se sèl nèg ki ka bay enfòmasyon sou tèt mwen. Dayè, kiyès ki di ke m gen manda? Se mwen menm ki di l. Oh m resevwa e lèt la depi kilè depi bò zòn inè inè dezè men eske dan lopinyon tande tout moun ap di w se loukwa ezayi men se mwen k vin la uitè di swa wi mwen di ke zokiki epa epa kòman eske sapèl misye misye gen rezon di mwen pa gen pwoblèm mwen ki di ke le komisè di gouvèneman jak lafontant li voye envite m. Mwen, se mwen k bay nouvèl sou tèt mwen. Pa konsekan, gon egzèsis m ap mande tout moun yo pou yo fè. Depi ou gen enfòmasyon sou mwen, je parle d'information, depi ou gen enfòmasyon sou Guerrier Henry, di l, pibliye l. Pèsonn pa bezwen ni rele m, ni kòmsi m ta di w pran pitye pou mwen an matyè denfòmasyon. Tout sa w genyen ou anvi di, ou pa bon, pa fè m kado, pa pwoteje m. Pa fè m kado, pa pwoteje m. Di sa bagay la ye a. Men sèt istwa de moun k ap voye moute eksetera. Epi, kontrèman yon bann nèg ki nan politik. Gen nèg ki pè sanksyon paske yè nan tout pale anpil sa k fèt la, sitwayen an rele plizyè moun pou l di yo, a nan yon kontèks kote ke y ap pran sanksyon kont moun, nèg la ap endekse m, non, ou pa bezwen pè sanksyon yo. Bon, m pa konn si yo ba w viza kounye a, ou di ke yo te koupe l, m pa konn si w ka monte Etazini, je ne sais pas trop, men èske se mwen k fè yo koupe viza w? E se mwen k fè yo pa renouvle oubyen pat renouvle viza w? Pase m pa konn si w ka monte kounya men m pa konnen èske se mwen se pa mwen. Men ou pa bezwen kòmsi ap fè manti sou mwen. M sonje gon lè. Menm pèsonaj sa di ke mwen vyole on timoun 16 an kafou nap chache timoun sa lè sa se zanmim moren nou chita nan kokoye moren dim ah monchè fò prudan wi paske zokiki ap eseye monte on dosye mtande ou vyole on timoun 16 an bon map chache timoun 16 an sa depi 2016 jiska 6 an aprè mpoko janm ka jwenn timoun 16 an sa. M pa ka jwenn timoun 16 ans sa. Sa vle dire ke nou pa ka fon sosyete, ou pa ka batay, ou pa ka ap goumen avèk manti. Si w ap goumen ou nom, ou goumen avèk ou menm. Men rete fèr, pa bay manti sou moun nan. Ou ka chache otan deleman ke w vle. Mwen menm, menm si Mwen petèt anfas ou non, m toujou fè sa yo rele fair play. Dayè gen de bagay m pap janm di de ou si m pa gen prèv. Pou m al pi lwen, mwen mwen sonje ke te gon a te gon se yon retrèt ki t ap fèt nan Dekamewoun. Bon, gon moun ke w envite, yon demwazèl, bon je son non, m pa la demwazèl la. Par prensip, pou m pa pèdi sa demwazèl la di, je anrejistre tout sa l di m. Men m pa janm difize l e m pa janm pale de sa paske demwazèl la pa t ban m entèvyou. Ou wè menm non l m pa janm site. M pa gen tanperaman sa a pou ke m ap detwi moun, ni di manti, ni bay manti sou moun. Sa pa rantre nan stil mwen. Vwala, frèzesè byeneme ou t ap tande. La demokrasi an, se la demokrasi an Ayiti, ti konprann. Nan jou pase yo se te gouvèneman an, se te Jovenel diktatè ki t ap menase, bon kounye a la, si gouvèneman ou pale de li epi yo vini yo di w konsa la vou pa pou men ou wè la demokrasi nan tou sa. Kote moun nan jou pase yo ki t ap batay pou lademokrasi? Antouka, nou kapab konprann, peyi sila a s on peyi ki vivra vera, ki moura kakara. Medam, matmwazèl, se mesye ensolit nou pou jounen jodi a, an n gade ti videyo sa a. Fouco k ap fè yon videyo epi tranbleman de tè pase. Gade aksyon sa a. W ap jis vire aparèy si se telefòn ki nan men w, tèt anba w ap wè yon poul, Jezi! Tèt anba wap wè yon poul jezi. Gade yon kout jezi E kout jezi ap tchwe m net E kout jezi ap tchwe m net papa is ba O jezi Premye mo k vin nan bouch mwen Menan matmozèl se mesye map fè w konnen Apre chef gang likson Baz Gran Grif ki nan Savyen, nan jou pase yo ki te deklare, ebyen, li bay lajan pou bay polis manje, e yo te akize majistra Lyankou a. Pakè konvoke majistra a pou l vin bay eksplikasyon sou relasyon l ta genyen ansanm avèk chèf de gang nan. Tandiske, ou raple w Odma, Otma te fè konnen se ansyen se ansyen depite Victor Prophane ki mete l nan sitiyasyon li ye jounen jodi a. Se ansyen depite Victor Prophane ki ba li zam ki rantre l nan gang. E jiskaprezan yo poko janm envite tout moun egal devan lajistis. N ap tann pou rès dosye a. kontinye fè chimen. Medam matmwazèl se mesye jan kem te anonse w genyen Léon Charles pou m byen di ex DG pnh la anbasadè Léon Charles ebyen hier nou konnen OEA te reyini ebyen nan konsèy sa fò m di w Léon Charles mande ansanm avèk Eta manb yo pou yo peze akseleratè a pou yo degaje yo, deplwaye yon fòs miltinasyonal yon fason pou ke yo kapab ede lapolis mete sekirite andedan peyi Dayiti puiske bagay la konplike. Fòs militè. Voye par isi! Donk de no jou frè e sè byeneme tout moun se yon sèl diskou fòs militè. Pat pwoblèm. M sezi wè wi. Léon Charles ansanm avèk André Michel ini yo sou pwen sa. Antouka, son ti peyi konsa. Medam, matmwazèl, se mesye, byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Oh oh, gade imaj sa. Gade imaj la. Ou wè sak pase a? Ou vle mwen pou eksplike ou? Pa gen pwoblèm. Ebyen, se mel elèv la k tonbe. yo di l apwouve, li just pase l soti papye a, inifòm li te tou sou li, malèt te tou ranje, epi l pull up. Mèni. Mèni pèp ayisyen. A tout inifòm li lage, li pa ret. Eeyy a la traka pou lave kay te nan peyi sila. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse w, ebyen 7 k ap vini la, gon nouvo mizik, Fouco ap mete deyò. Rete konekte pita 7 è wap gen chans tande mwen janm te kapab dil wap gen chans goute nan sa ki pral soti 7 fevriye a rete konekte. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwa a la pwochèn. Bizou bizou one love.